Se avoka k ap defann debout de senkant santim, k ap vin defann Lafontan, to ou ta, sa abi Tiyouri sibi a, y ap sibi l tou. Sa son abi. Bonjou bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa, E pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ki nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou video jodi an. Aji! Aji! Aji! Aji! Talè. Map bay presizyon. Men presizyon. Nòmalman, nou vle laprès. E dosye sa, fò laprès pa kite l pase. E dosye sa, sou le plan nasyonal e entènasyonal, fò yo wè ke peyi Dayiti, son peyi ki gon bann nèg ladan, kote yo mete yo a pa ta dwe la. Li te arete deja. Li te arete deja depi te Anel Belize. Tout moun konnen ke ki pa nan vize li te pase pou li arive jou liberasyon Anel Belize. Jodi a, Lafontan ap vanje Ti Youri paske konn bay Ti Youri 35 mil goud. Ti Youri kont li paske Ti Youri te kontan yo te revoke l kòm komisè gouvènman. Jodi a, Lafontan deside voye Ti Youri al mouri nan penitansye nasyonal. Paske nou tiye wi li pa gen manje, li pa gen bwè, li pa gen anyen. Dosye a totalman vid, pa gen enfraksyon. Jij Morin se yon gran jij, Wilner Morin se yon gran jij. E desizyon l pran la a, se yon desizyon l pran de tout ekite. Avèk ti avoka, ti sousou, ti avoka plantè, ti avoka k ap defann de goud e senkant santim, k ap vin defann Lafontan, to ou ta sa abitye wi sibi a, l ap sibi l tou. Jodi a la, la fòm se la de Ariel Henry. Ariel Henry gen dezòd kap fèt nan peyi a. Jiska prezan menm lòske poko gen eleksyon, poko gen prezidan, men ou kon dwa de rega sou jistis peyi a Ariel Henry. Minis jistis la, ou kon dwa de rega. Evrè sou bagay ki fò. Pou ke nou al fè prezante en bonne et due forme apèl la, e lè sa avoka l pral ka defann li an apèl. Donk vwala de kwa il en è ojodi. Sa vle di ke Benjamin li menm, eske li gen ti non ke li bay li? Yo yo rele Ti Youri, ti non koni se Ti Youri, non batay li. Donk vle di pakè a fè apèl, yo voye l nan prizon? Li jisteman depi ou fè apèl la, donk li pa ka libere malgre desizyon jij lan, e ke mentnan avoka l pral fè se ke de dwa pa devan lakou dapèl. Ak akizasyon? M ta di ak de pre, m ta di prevansyon pito. Prevansyon an, yo di, la polis di se pou resèl e asasyon malfetè. Efektivman, si resèl la pa kenbe, men asosyasyon kenbe. Pase de moun ki ta avèk li yo, non sèlman yo site yo poko parèt, yo pa, yo pran la fuit, yo pa konparèt. E ke deklarasyon ki emaye, konfizyon ki emaye deklarasyon di nou ke efektivman li gen lyen avèk moun sa yo. Donk pou sela nou mande jij lan fè ranvwa an vèti de latik 169. E jou nan ekate demand nou an, nou menm se notre droit nou prezantiye pou nou pa pè. E se ske nou avon fè. Konbyen tan ti ou riske pase nan prizon ankò la? E nou poko nan riske pase an prizon. Donk se pa nou menm kounye a, pakè pa konnen afè sa ankò, donk se apèl. Sa vle di nou si afekte devan jij koreksyonèl jodi a? Nan, te genyen apre, apre, apre ke. M ta di ak de pre, m ta di prevansyon pito. Prevansyon an, yo di, la polis di se pou resèl e asasyon malfetè. Efektivman, si resèl la pa kenbe, men asosyasyon an kenbe. Paske de moun ki te avèk li yo, non sèlman yo site yo poko parèt, yo pran lafuit, yo pa ko parèt. E ke deklarasyon ki emaye, konfizyon ki emaye deklarasyon di nou ke efektivman li gen lyen avèk moun sa yo. Donk pou sela nou mande jij lan fè ranvwa an vèti de latik 169. E jounen li kate demand nou an, nou menm se notre droit nou prezanti pou nou pa pè. E se ske nou avon fè. Konbyen tan ti ou riske pase nan prizon ankò la? E nou poko nan riske pase an prizon. Donk se ban mwen menm kounye a, pakè pa konnen afè sa ankò, donk se apèl. Papi nou si afekte devan jij koreksyonèl ki vin isit la? Te pa ou de zon, la polis koreksyonèl, paske nou konnen ki lendi dènye, lendi dènye, siyèy la te kòmanse. Jij la te pran avan diyalog la, li te òdone a Ministè Piblik la pou l site a titre de temwen donk yon sèten Elize Izarak, kòm etan li te fikse repriz odyans la pou yon sèl jou pou sèten. Odyans la, odyans la li te reprann, Ministè Piblik la, lòske yo fin entèwoje prevni an, Li te pwodui yon demand de ranvwa pou koz de konpetans o tèm de atik 269 kòd enstriksyon kriminèl la. Metan nou zòt, nou te konbat demand lan pou nou di jij la, donk tèks sou, dayè, Minis Abib Bika te kondui Benjamin Loderson Pau devan tribinal la sou ejid lwa 6 me 1927 ki trase yon pwosedi rapid an matyè sa. Metan nou te fè pa a jij la sa, nou te di jij lan, Ke fè, pa egzanp, ou pa ka rete pou w di devan jij lan ke se asosyasyon malfetè, ou di l nan bouch sèlman, alò ke w pa vini a dè fè pou w pwouve efektivman ke fè sa yo repwoche l la se asosyasyon malfetè. Donk nou te vle montre jij la ke li pa asosyasyon malfetè, paske se yon demand de konpetans, li relativman sanble a fon, an kèlke sòt, menm si li pa fon dosye a. Mentnan, nou te di jij la, o ka ou li ta deside fè dwa, a demann ministè piblik la ban nou libète pwovizwa. E jij la te jije li bon kanmenm pou l lage Benjamin Wilson. Donk pakè a pa dakò a desizyon tribinal la, li fè apèl. Donk mwen m panse ke alò se se yon dwa pakè a genyen pou l fè sa. Donk sepandan n ap tann ke dosye a lè achemine bò devan kou de dwa pou sa pou swivi jidisyè yo fèt, le tan pou n al fè dosye a bò devan lakou dapèl de Pòtoprens o moman opòtèn. Donk se sur nou vin jwenn lap pase yon lòt nwit nan prizon Penitansye Nasyonal la. Li ka pase 2 nwit pou m pa ba w manti paske ou konnen jistis sa li lant premye bagay, dezyèm bagay ou nan fen dane e lòske ou nan fen dane donk jistis la pa tap mache byen e kounya li pap mache twò byen ditou donk nou konnen akoz ensekirite gen de jèn ki pa vin nan biwo yo donk nou panse se petèt an janvye donk odyans nan kou dapèl la ka pran. e lè sa nou pral pwodwi menm defans petèt avèk de eleman an plis ke nou te pwodwi devan jij konstitisyonèl la pou nou pwodwi l devan jij apèl yo e jij apèl yo m sur ke l ap konfime desizyon ke premye jij la rann nan. Monchè daprè avoka ki gen esperyans jij demann ministè piblik la. Epi nan faz dosye a prale a, misye gen tout chans, li gen 90 pousan de chans li al, dosye a al nan kabinet enstriksyon. E pase yo gen aba asosyasyon e malfetè ladan, e ke jan ke deba fèt la, e tribinal la, m sispèk ke tribinal la pral dekline enkonpetans li, li ap voye dosye a nan kabinet enstriksyon paske. Yon moun e yon moun. Men, e mwen sispèk jan deba ap fèt la ke le jij Morin va dekline sa sa enkonpetans nan kad dosye sa paske li gon mo ki peze fò nan kad dosye sa asosiyasyon malfektè. Banm di yon bagay. Donk, ti Youri, ti Youri riske pran anpil tan an prizon la? Non. Banm di yon bagay. Le pakè a anvwaye se dosye par devan le jij koreksyonèl. Ò, pakè a konnen trè byen. Ke an matyè de asosyasyon malfektè, se pa la pou ta sipoze voye l. Al sou chanm nou la wi. Li fè espre, li yo voye l par devan jij koreksyonèl, nan tribinal koreksyonèl, pèske yo repwoche misye de asosyasyon malfektè. Sela vle di jij la pral dekline konpetans epi yo pral voye dosye a nan kabinè enstriksyon. Sa vle di se yon demach trennen pye? Wi, yon bagay trennen pye. Fò avoka ta wè sa, Depi w wè yo te voye misye nan kabi, nan tribinal koreksyonèl, ò i gen asosyasyon malfetè ladan, y ap wè ke se, se yon ti tan apre misye pase epi yo voye l al kabi enstriksyon. Ki donk, jodi an la, yo enpegle misye nan fòm de dosye sa yo, asosyasyon malfetè. Wi men, wi, li te toujou la deja. Men, se yonn nan ka dosye. Paske, se yon tan k ap pèdi. Yon tan ki pèdi, le dossier devait être allé au cabinet d'instruction. Maintenant. Kap defann si wi, yo pa menm pale de asosyasyon malfektè sa ke sou el rantre nan dosye asosyasyon malfektè a menm jan yo konbat li jou la pral di wi li enkonpetan ò misye se susèk li susèk sa sela vle di ke misye gen tout chans li pi al misye al kabinè jistisyon. Mèt Magloire, èske se pa abu yap fè Ti Youri, èske sa yo repwochel la efektivman se son dè choz ki pwouve? Mwen man tank avoka, la la polis a reton moun yo voye yon dosye mwen baka di abi mwen map mete toj mwen an tank avoka pou mwen plede yon dosye. Mwen gen zaki vini ve, se la polis ki a rete, la polis di, o ya voye mwen yon tribunal, avoka mete toj sou li an tank avoka pou mwen plede yon dosye. Se le juj ki va deside. Je m pe pa di ke non mama presi ki yo fè abi, yo pa fè abi, paske le yo a rete mwen se yo voye mwen se nan pake. Esi se pakè ki arete l, pa gen ken komisè ki arete l. Se la polis ki arete l. La polis a anvwaye le dosye o pakè, le pakè a anvwaye le dosye par devan le jij koreksyonèl. Ok, epi fini men pa gen abi nan sa. Gen moun ki estime ti Wi se yon anfoutan, se sa k fè l ap rantre tèt li nan jan li pale sa. Se ki sa? Anfoutan. Non bay, se yon abolotcho oubyen yon nèg ki pa. Anfoutan. Gade. Mwen menm antank avoka mwen enpe etone paske ou pa wè menm 25 a 30 moun ki ap rele de libere ti moun. Eske vous avez vu, constate il y a une foule ici? Pa gen foule. Or, poukisa la ti youri nan la ri toujou nan devan foule? Kote foule sa yo? Ou pa wè c'est un homme ki ale, son moun yo kite li san li te pa pale de, il pat gen zanmi, il pat gen bann, il n'avait personne. Ok? Cela veut dire que si te gen yon bann si te gen yon moun ou ta wè moun vin kanpe la pou li ni avèk moun lan. An yo byen arete l. A, tande byen, m pa ka di w ni ke byen ni pa byen arete, m pa jij, je suis avoka. Bon mwen menm antank avoka lè arete yon moun mal li pi bon pou mwen menm, m a fè la avèk ou m pral plede. Lavoka vi de de dosye. Ke ou nan lari a yo arete w mal ou pa mele w pa mele m sa non, ou vin konn avèk bag lwa mwen menm m ap defann dwa ou. Men aprè se ke la polis a arete tu wi, on a, ou yo voye l nan pakè, pakè voye tribinal, ok. Yo se tout moun twazyèm sikonskripsyon kap deba de la. Ah vwala, vwala le mo ki fale di. Mwen panse efektivman ke ou ta wè tout moun se de moun ki ta kanpe ta di li e libere ti youri, ti youri pa koupab. Ou pa wè pyès moun, pa wè pyès moun anyen. Ou pa wè pyès moun, pa gen pyès moun ki kanpe pou di libere ti youri. Ò lè gen manifestasyon li toujou devan konsa. Hey oui te bagay men ki ki moun ou wè ki ansanm avèk li menm li pa gen pèsòn li pa gen anyen avèk li menm e la le problèm wi e la le problèm ò li pa gen pèsòn li pa gen pès moun avèk li menm kote tout moun sa yo kote ki ta ak youri yo li pa gen pèsòn il est laisse seul yo kite yo lave ala bouch li on lese pou kont yo lese l pou kont yo lese l pou kont li e men sa kap pase la la fwa dènyè m te wè l nan tèt manifeste l ap mande liberasyon Exekiel yon moun ki gen avi de rechèch dèyè l wi nan mwen menm e jiska prèv di kontrè. E dosye Ezekiel la mwen paka di w ke li bandi ki pa bandi Li nòmal la jistis se la janti pou ki di si bandi pa bandi Ok mwen menm sela vle di ke mwen menm nenpòt moun kapab apiye Ezekiel nenpòt avoka gen dwa ap defann Ezekiel se pa mele m sa nòmalman an prensip se la lwa ki di ke men sa pou fè sa pou fè men an prensip mwen paka di ke li bandi ki pa bandi men an prensip efektivman si li menm li fè pati yon asosyasyon. e aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ki nou poste sou chanèl la e pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.